Tvlakayhaiti.com ki kontan antre lakay ou pou jounen lendi 3 avril 2023 a. N ap di bonjou ak bonswa pou chak grenn fanatik ki pral gade video sa kiseswa ak lè li a maten ou aswè e nou kontan avèk ou jodi a la pou nou kenbe w enfòrme sou sa kap pase nan peyi dayiti e nap pwofite di yon gran mèsi ak tout moun jiska prezan ki rete konekte sou chanèl sa tvlakayhaiti pwen kòm gwo nouvèl nou pote pou ou sou sa kap domine aktyalite a nan peyi dayiti dosye ensekirite dosye Politik dosye Ariel Henry Enben nan moman nap pale la bouch pa gou menm nan peyi sa Enben anpil moun panike pou fason bandi fin pran tèritwa Enben ayisyen an tèlman bandi yo alèz tèlman bandi yo koul tèlman bandi yo ap fè e defè alòske lapolis rete Zye fèrme yo pa janm di anyen sou sa kap pase nan peyi a enben lapolis pou bò pal ap viktim anba men gang ebyen popilasyon sivil la li menm tou ap viktim anba men bandi kidonk nèg yo vin tèlman pwisan nan moman nap pale la a enben pa gen bouch gou menm nan peyi sa a tèlman bandi ap masakre moun enben nou pral fò tande kantite polisye ki deja pèdi lavi yo kantite moun E sivil ki tonbe anba bal bandi sa yo nèg yo boule tou vivan, sa yo fin touye tou e boule yo malgre poko fin mouri ebyen bagay la grav. Nou rive nan yon moman la anpil moun ap poze tèt yo kesyon men kilè Ayiti li menm ap sòti nan sal ye la eske peyi sa ap delivre eske peyi sa li menm nap rive yon lè pou nou di enben nou ka dòmi alèz, nou ka viv alèz nan peyi sa e lè nou konnen se gang, se bandi, se nèg ame ki yo menm ap fè e defè, se nèg ak zam kap dirije, se nèg ak zam kap koupe rache paske se yo ki gen kontwòl peyi a nan men yo, menm lapolis pou bò pa yo e se kache yap kache pou bandi tèlman, enben bandi yo menm yo alèz nan peyi sa. Ebyen nan videyo sa medam e mesye nou pote pou ou la nou pral fè w gen tout detay sou dosye Ezayi Seza ak Morvan tou nan dosye chèk la ebyen Ezayi Seza li menm te fon pase maten an la a donk nan ona ebyen sanble jounalis la te pase al chèche ti chèk li oubyen nou ta di l te pase bay yon vizit malgre l pap travay men se chak mwa Ezayi Seza li menm touche chèk li nan ona men ki sa k peyi a antouka ou sou TV lakay Haïti pwen kòm rete gade videyo a jiska lafen guys. N ap tounen pou yon pwochèn videyo. An avanse. Donk se yon eta ki vin nòmal kounya wi. Tout moun anyen pa deranj yo. Se kòm si se gen 4 polisye ki mouri. Nou rive nan nivo n pa t dwe rive a. 4 polisye mouri Vilaj de Jimèl. Nan listwa nou kilè kilè te gen yon pouvwa ki te. Ou pa janm konn kiyès ki responsab. 4 polisye mouri 4 polisye mouri Petyonvil, 6 polisye mouri Lyankou. Lè sa a. Mwen te tèlman pale, m te di avan sis polisye yo mouri e lyankou ay, mwen te di pou direktè jeneral la, tande, m te di direktè jeneral la, bon sa son lòt bagay, yon lòt ka, mwen di, mwen te di pou premye minis lan, avan menm, m di premye minis lan pa vwayaje, 1, dezyèmman m te di pou mesye DGLB al pase men nan tèt polisye yo, al pale a polisye yo, al motive yo, avan m vwayaje wi, avan m vwayaje, m te di yo sa, gade, sa ki ta pral revòlte polisye yo. Se lè kounye a 6 po e 4 polisye yo fin mouri e lè revòlte la revòlte la lè 6 polisye yo vin mouri menm. 4 polisye yo se te sou Sou e Rameau non? Non non avan e la Non non vilaj la map pale. Non non se e wap pale 4 Vilaj se se sou Léon Charles map pale 4 polisye Léon mouri Charles ok Metivye Rameau 4 polisye mouri nan Metivye Ahan ok 4 polisye te mouri avan an 2001 Mhm 2021 e e anba a nan vilaj Wè wè gen 6 polisye ki mouri Lyankou Mhm 6 polisye Idmo 4 polisye administratif e Petyonvil yo mouri Men ti vye. Men mte mande DGLB pou al pase men nan tèt polisye, al pale a polisye yo, motive yo, ba yo. Ok? E mte mande, avan 6 polisye yo mouri, Louko Dezi, li an kou. Avan bagay sa rive wi, mwen te di nèg yo pran dispozisyon pou jere bagay pase ap gen eklatman nan lapolis la. E de fèt, eklatman fèt, epi apre sa yo voye manda ban mwen. An tou ka, bon. Pèsonn pa responsab. Moun ap mouri. Men vreman, wè Ayiti nap pale de li maten an la. Ala koze mesye. Gen pil moun la, gen pil moun la kap kriye menm. Gen pil moun la se dlo kap koule nan zye yo. Papa ta ayisyen menm. Ok. Li tris anpil de Ayiti nap pale sa maten an. De Ayiti nap pale maten an la mesye. E sa ki fè, e sa ki pi tris lan se ke. Ou pa wè kilè l ka chanje vrèman. Pa espwa mon chè. E la l rèd la. Li dur. Bon e bagay sa ki fè ke pèp ayisyen. Ou pa wè kilè l ka chanje vrèman. E bagay sa ki fè ke mwen gen nan tèt mwen m ap reflechi si m dwe ale nèt. Si m dwe al viv an Ewòp, si m dwe al viv an Amerik, si m dwe al viv Sendomeng. Chak jou m ap reflechi sa. M ap panse a sa. Paske m pa konn kisa pou m fè. Chak jou. En tout cas. Aïtis Teknologi, yon nouvel platform batize, Delidoc Aïtis Teknologi, Le fondotit 31 mars se dernier par le premier ministre Ariel Henry Pour des demandes en ligne, pour des documents d'identité Notamment passeport et carte d'identification Tout moun devan lapolis, nan je tout moun ki nan gouvènman. Èske w la? E mwayen de deplasman? Se la k konplike l. Mwayen de deplasman, pa ki mwayen l rive a? Ki èske al chèche li? Men, lè l gen kontwòl zòn nan, se li menm ki gen kontwòl tout afè l. Sa se chwèt. Kesyon de deplasman se kontwòl pou w gen. Kesyon de deplasman son jwèt li ye non. Se kontwòl la dabò. Bon ki gen kontwòl la. Fòm on blende la polis. Ah gade. M di w se kontwòl tout bagay. Paske n ap pale de konsèy elektoral nou pale de gouvèneman an. On gwo ekip ki gen on pil kontwòl nan men l nou bay vag. E chak jou li demontre nou l ap anvayi epi l ap poze pyon. Èske n konnen si Eleksyon òganize, san pa gon pasifikasyon k fèt, san ke yo pa jere kesyon gang nan jan pou yo jere l. Èske w konnen si yon chèf de gang ka prezidan? Tande! N ap gen yon paleman, senatè, depite, gang! Gang! Èske n konnen majistra kominal, depite, senatè, se chèf de gang k ap mete yo? E prezidan de la repiblik, se gang k ap mete l? Si pa gen anyen serye ki fèt nan dosye sa a. Raple nou, jodi a 3 avril, jou ki fè 23 lane depi Jean Dominique, mesye Lavalas yo touye misye. 23 lane depi Lavalas avèk moun sa yo te touye Jean Leopold Dominique paske l ta pral kandida a la prezidans. 23 lane depi lè sa a, gen anpil nèg nan Lavalas la ki pap dakò avè m. Gary Mo di l yon lòt fason. Raymond di l yon lòt fason? Raymond di l yon lòt fason. Enben ok. 23 lane! 23 lane paske prezidan Preval te sigjere. Jean Leopold Dominique. Li te sigjere prezidan Aristide. Kanpe. An nou pran Jean Paul Dominique. Ayayayy! An nou pran Jean Leopold Dominique kòm kandida pa nou. Fon ti kanpe tou piti. E se sa k fè René Préval te kriye anpil lè Jean Léopold Dominique te mouri tou prè nou an la a. 23 lane aprè, anyen pa janm di. Moun ki te enkilpe nan dosye a, L'enquête se poursuit. te gen yon madam Libéris ki toujou Etazini Damerik, ok, ti mennaj Jean-Bertrand Aristide. Jiskaprezan, nan moman n ap pale la a, yo ke enkilpe madanm nan, Paske madanm nan se youn nan moun ki te bay lòd pou al touye Jean Dominique. Avan Oriel Jean mouri, li te fè deklarasyon, li te di men moun ki te bay lòd pou touye Jean Dominique. Jiska prezan, aprè 23 lane, men sa n ap peye la. Jean Bertrand Aristide chita byen vag li menm e yo akize mesye a nan dosye a. Pa janm gen anyen ki fèt. Jean Leopold Dominique mouri paske li ta pral kandida. E se Rene Preval ki te mande misye bay vag ann mete Jean Dominique kandida a la prezidans. Gen de fwa yo konn di w al kandida Louko Desir. Ou konnen bagay sa ka fèt tou yo. Tout sa w peye la, y ap site non w nan lona, bagay radòt sila. Èske w konnen paske yo panse ke ou vle di yon bagay? Paske konviksyon pou chanjman w ap peye la wi. Èske w konnen anpil frap ou tande y ap di Ezayi ap pran frap bay Lavalas wi. Yo di lavalas. Wi paske lavalas komsi yo di ezayi asid avek lavalas m pa asid avek lavalas mwen menm lavalas fè deriv m di lavalas fè deriv phtk fè deriv phtk lavalas yo fè deriv yo kraze peyi komsi pou m paka di sa enben si m paka di sa m pa moun nan peyi a mesye bon m viv deriv nou phtk avek lavalas se de goude ak senkant kob gon moun ki pa gen moun ki paka wè sa e yo ki ame peyi a se yo k met zam nan peyi a mete gang nan peyi a m paka di sa Enben mesye men men gen fèmen dyòl mwen mesye fèmen dyòl mwen pale non louko. Antouka bon ce qu'il faut retenir un état criminel ne peut que pourrir une société que de la civiliser donc sa nap chèche la kòm si nan peyi a la nap toujou gon sosyete ki pouri paske Son leta kriminèl paske lè gang jodia se de gang politik donk leta ki la son leta ki gangsterize madame mesye e leta sa li paka fè lòt bagay ke pouri sosyete a olyel olye ke li sivilize l solisyon an pa la donk nou gen pou nou goumen anpil pou nou kapab jwenn solisyon a peyi sa. Alò nan òdonans ki te sòti Nan kad dosye Jean Dominique lan, ansyen majistra Dabrezil te mande pou arete madam Mirlande Libérus. Yo enkilpe nan dosye a, men malerezman madam nan twouve l Ozetazini Damerik. Ona Dèlma 17, ke anpil moun te kontan wè m maten an, m te fè yon ti pase nan Ona Dèlma 17, onivo de la direksyon. de marketing et de communication. Bagay sa ap fè gwo tole, bagay sa gentan fè gwo la anpil pale anpil oh Esaïe César vin travay bagay detay oh m okipe m okipe tout rezo yo nèt wi la nan moman map pale avèw la la ça me fait plaisir cela veut dire cela veut dire beaucoup que je suis suivi. Vous comprenez? Mesdames, Messieurs, ça me fait plaisir que gen de moun kap veye sou mwen! Gon chante ki di, Gon, gon nonm kap veye sou mwen! Gon anpil moun kap veye sou mwen Louko Dezi. Donk sa vle di ke m pa bezwen, m pa bezwen se ajan de sekirite. Mwen gen moun kap veye sou mwen. Aprè nonm anlè avèk ginen yo, gen moun kap veye sou mwen e sa fè m plezi. je salue tous les amis de l'ONA, Delma 17, qui m'ont accueilli chaleureusement, ça me fait plaisir, au niveau de toutes les directions et des services de l'ONA, Delma 17, et ONA Delma 17, et, et ONA Pétionville, et ONA Cafou, Euh, onakafu euh, moun ya plen la, yo pou kou jenm ka touche, Kont teni de pwoblèm ki poze, e donk moun kafou yo, nan ona kafou yo, moun yo ap plenyen anpil, donk yo ta vle pou ke yo touche, paske yo gen difikilte yo poko touche. E n ap salye moun ki nan bnc yo, e bnc ap deloje, nou konnen l ap deloje. E bnc anba rue des miracles gen yon bnc nan rue pavee ki gen problèm nou konnen a koz de nèg bèlè kap goumen avèk nèg krache dife nèg ee zòn sa yo donk bnc gen problèm nan moman nap pale la e yap deloje m pa konn kibò yap pral voye pèsonèl bnc ki te rue pavee a menm jan avèk pèsonèl e sogebank ki nan rue pavee a. ki bay sou e zòn lè w prale Sen Trinite. Donk sa vle di ke gen anpil pwoblèm. Pèp ayisyen nou nan pwoblèm. Men pèp la se nou menm sèlman. Solisyon an li pa lòt kote. E nan men pèp la li ye. Depi pèp la vle yon bon maten, tout bagay rezoud, tout bagay antre nan lòd. Depi popilasyon an deside li pa nan konfyolo avèk gang. Li pa nan konfyolo avèk vakabon. Li di lap korije sak gen la, lap korije l. Donk il revyen a la popilasyon, men il è di egalman s'il n'y a pas de leadership pou done le ton, pap pèp la pap kapab pran lari a. Pèp la pap kapab pran le desu. Pèp la pa gen ren. Moun yo nan grangou. Moun grangou pa fè revolisyon, se sa m toujou tande yo di. Men nou bezwen yon vrè revolisyon. Yon revolisyon nan tout nivo. Nou vreman bezwen de moun de karaktè ki pou pran desten peyi an men. Fok nou pran desten nou an men paske si nou pa pran desten nou an men, m ba n garanti n ap toujou nan plenyen. E lè n ap plede plenyen, plenyen, plenyen, plenyen, pa gen okenn moun k ap pran nou serye. Jodi a la, gen anpil lòt nasyon ki òganize yo, poukisa Ayiti pa kapab fè vòl de fas? Piske lemond son vilaj. Donk poukisa otorite yo pa al chèche mwayen e èd e soutyen lòt nasyon? Piske Lèzetazini Damerik ap fon ipokrizi ak tout Kanada, yo pa vle ede nou. Nan sa nou ye la, nou bezwen moun ede nou, moun lòt peyi ki gen mwayen pou ede nou. Gwo ipokrizi k ap fèt nan kesyon lame a. Doktè Ariel Henry te deside selon dènye entèvansyon li te fè, li te di ke, mesye lame yo li pral eseye remobilize lame a li pral bay li mande lame a pou pran e travay la an men men pa konn ki sak pase depi le doktè Ariel Henry te fin anonse sa tout bagay rete mye doktè ki nan tèt ministè defans la doktè Enold Joseph Pran responsabilite w ansanm avèk Doktè Ariel Henry pou n jere kesyon sa k gen la a. Blan ap fè ipokrizi avè nou, m raple m ke Mesye Enol Joseph toujou nan reyinyon avèk dè sekretè deta defans nan divès peyi nan kontinan la. Lè Sekretè Deta Defans vini an Ayiti, premye moun yo rankontre se Minis Defans lan ki okipe yo de lame. Donk poukisa ipokrizi sa? Poukisa nou pa ede lame pa nou an ranfòse? M panse ke si pa gen ipokrizi sa, otorite ki la yo, sa k ap fè entèfas, sa ki entèlokitè, mesye ki nan entènasyonal yo, Doktè Ariel Henry ki se premye minis epi minis defans, minis enteryè, teritwa an danje, jodi a la se mete grenn nan boudaw, pale avèk blan, di blan men sa w bezwen. Jodi a la Doktè Ariel Henry, ou parèt Kòman mwen kapab? Pwiske ou pa òganize w pou ke w kanpe je nan je pou w ap gade blan pou w di blan a nan sa bagay la ye la, m p ap kouri kite peyi a, m p ap demisyone, m te gen yon misyon pou m òganize eleksyon, m pa gen mwayen pou m kapab òganize eleksyon an, ban mwen mwayen, bagay sa yo, ede mwen! Ede mwen! E nan mande nou toujou ye, ede mwen! Paske gen yon ipokrizi onivo de lentènasyonal. Ipokrizi sa a. Gon ekip peyi la nan kontinan an ki fè vòl de fas kal jwenn Lachin, kal jwenn Larisi. Gon bann nèg ki pè yo eseye viza yo, gon bann nèg ki pè ameriken sou baz o wi. Pou ki sa Sendomeng ap fonksyone avèk Lachin ak Larisi? Gen relasyon diplomatik avèk Lachin, avèk Larisi. Pou ki sa nou menm ki la atè a la, nou oblije gen pwoblèm pou nou ap pale a, nou ka pale a tout moun. Ameriken pa di, ou nèg dola, mwa je konè pa mal de dotorite amerikèn ke m abitye pale avèk yo nan depatman deta, nan nivo Etazini damerik. Èske ou konnen yo pa janm anpeche yon otorite nan peyi a pale, dyaloge, fè koneksyon avèk okenn otorite nan lòt peyi non. Se nèg isi ki met nan tèt yo, a si m pale avèk prezidan Larisi a, si m pale avèk prezidan Chin nan, m ap gen pwoblèm. Non! Ameriken pa konsa. Aktyèlman la, se Larisi ki ap okipe e prezidans konsèy sekwite a. Èske w konprann? Donk sa vle di ke gen yon pakèt bagay ki ka fèt. Poukisa mesye yo pa òganize yo, mande, mande otorite lòt peyi ba yo bakòp. Ba yo bakòp paske nan sa nou ye la, nou bezwen bakòp lòt peyi. Sitiyasyon difisil. E doktè Ariel Henry, m ap di w sa jodi a la. Sou ranse, sou chita ap ranse, ou kite yon ekip moun kap diw a tou va byen, mesye le premye minis, ou se bèl gason, ou byen kanpe, bagay sa yo, ee, pa okipe moun, bagay sa yo, non, si w kite moun ap diw sa yo papa, mwen menm m abitye nan pouvwa mwen, j'ai été au cabinet de Mèt Boniface Alexandre avèk Mèt Brunache, j'ai été chargé de mission au cabinet de la primature avèk Laurent Lamothe, e te gen rezilta. M te konseye Reginald Delva, zero kidnapping. Entre tan map pase map salye Reginald Delva ok yè n te gen yon ti dyalòg ansanm sou peyi a paske se yon nèg ki renmen peyi l e ki kwè nan peyi l e kap travay di avèk Alerte Haiti kap bay travay kap travay e ki kwè ke jodi a la fòk gon bagay ki fèt nap salye Reginald Delva nap salye divès lòt moun ki kwè nan peyi a. Yon moun ka repwoche administrasyon Martelly Lamothe la. Ou mèt repwoche administrasyon Martelly Lamothe la. Ke yo dilapide fon Petro Caribe. Pa gen pwoblèm. Il revient a la jistis mètnan de tranche. Men! Nou avon, nou avon done de rezilta. Zero kidnapping. Laurent Lamothe kite tèt primati lan. Loje te chaje de misyon. osè de la primatur, zéon kidnapping. Zéon kidnapping. J'ai été conseiller chargé de la communication au niveau de l'USP, au Parlement national, 2005-2006, 2004-2006. Nous avons donné des résultats. Avec Léon Charles comme directeur général de la police, ok Eh bien, nous avons des résultats. Se moun ki konn travay ki travay. M ede nèg yo. M ap ede peyi a depi konbe tan? Konbe lane m ap ede peyi a mwen menm? M pa janm bouke ede peyi a. M bay ekspètiz mwen mwen menm. E m toujou pare pou m bay ekspètiz mwen nan tout nivo. Domèn kominikasyon, domèn sekirite. Je swi la. Je swi prezan. Donk sa vle di ke jodi a la nou bezwen de moun k ap travay pou bay rezilta. Se rezilta nou bezwen. Se rezilta nou bezwen. Nan sa peyi a ye la, nou bezwen ekspètiz tout moun ki kapab. O nivo de la sekirite nasyonal, il fo, paske la sekirite nasyonal et an danje. An nou tout mete men ansanm, an nou mete men ansanm pou nou sòti peyi a nan sa li ye la. Zam fè kenken tout kote, nèg ap mete, ap eseye wè si yo ka mete gang sou pye. Mwen bay kout klòch a la polis nasyonal kap fè anpil efò. Yo fè anpil efò. Yo mare yon seri de nèg la nan sidès. Nou tap tande yon voice kote nèg ap ap pale avèk lòt bandi kap di monchè map ba w 3 galil, map ba w e kalachnikòv, map ba w 9 milimèt, bagay sa yo. Enben la polis gentan rive sou nèg yo. Se sa lantisipasyon. Onivo de la sekirite, il fo in antisipasyon. Quand vous anticipez, enben ou ka anpeche yon pakèt bagay. Se paske otorite ki la yo, gon pakèt travay yo pa fè, travay dantisipasyon an ki pa fèt. M ap salye kouraj polisye nan Sidès yo, kouraj polisye nan Nò yo, kouraj polisye nan Sid yo, kouraj polisye nan Kafou k ap fè yon jefò. Fòk nou rekonèt sa. Gen anpil jefò ki fèt onivo de se kòmandman. Men politik la bre yo. Men nap mande moun fè plis mesye. Òganize nou. Ransèyman. Ok nou bezwen yon sèvis de ransèyman djanm. Dcpj! Map rive sou ou. Gon bann dezòd kap fèt la. Nou pral gen mèt Pegi Jan kòm envite nou jodia la. Mèt Pegi Jan. Ok. E gon bann dezòd kap fèt nan nivo dcpj. E machin kap deplase. Lè arete yon moun. E pi moun nan rete l gade l chèche machin li l paka jwenn machin li. E son gwo dosye. Se yon gwo bagay. Nou pral gade kòman èske leta, ki jan yo pase pou yo vann machin yon moun nan leta a, lè moun sa a, san l pa kondane, san l pa gen okenn pwoblèm avèk leta a nan yon nivo, sèlman l nan prizon, èske yo kapab vòlè machin li oubyen yo kapab vann machin li? Epi kòman dosye jistis la ap mache anndan peyi a? Avèk nou Mèt Pegi Jan, notre invité de ce, de ce, de ce matin, à Matin Débat. Les titres à la une de l'actualité, mesdames, messieurs.